Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Ti cha pase a laksyon. Ti cha fè nèg je 9 yo sote jounen 3 novanb 2022 an. E zòn m ta kapab di ki te kòmanse ap pran kèk ti frap maten an la se te zòn belekou, zòn boston. Pa twò gwo frap non. Pa bliye, depi kèk tan la, wout ki pase pa dèyè ASKO a pou kapab antre nan Belekou, pou gen aksè nan Site Solèy, son wout pèsòn moun pa prèske frekante. Konprann byen wi sa m di nou an. E lè cha yo devan an, pa egzanp nan stasyon Gonayiv, moun Boston belekou konn pase nan zòn sa a. Lè w pase nan zòn sa a, ou pase devan fò Dimanch, ou kapab gen aksè ak Lasalin, Aviyasyon, tou sa. Men pa bliye, pa le fèt ke nèg yo gen nouvo veyikil blende ki vini, yo deja eseye yo nan baz Vitelòm, ebyen kounya, y al fon eseye yo nan Site Solèy. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, il était onze heures du mat, kote ke ti cha sa yo antre an aksyon nan blòk bò lakay Iska. Avan yo antre, m kwè gen yon va Nèg yo kraze var la. Epi yo te vle mete Belekou nan O. Yo kòmanse tire. Bal ap file. E se sanzatann, moun yo gade yo wè Ti Cha a rive, Ti Cha a ap pete bal anfas Belekou. Anpil moun afole. Bal ap tire, pase menm anlè tèt Mari Kamèl. Pou moun ki konnen anba a byen. Nèg je nèf yo oblije aplike yon strateji, m ta kapab di. pou defann epi yo kòmanse pete bal tou, se le moman ti cha a li menm li kòmanse rekile. Men gon lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa nèg sa yo te gon anjen yo konn fouye twou, lapolis ta sanble mete dife nan anjen sila. Donk map chache genyen plis detay sou koze sila a pou nou paske te gen yon arab mwen ki pa twò lwen ki gade kwè lafimen ap moute e ki fèm kwè ke se ta dife yo mete nan anjen sa a nèg je nèf yo konn itilize. Sa vle di, bagay la te rèd. Men pandan nèg yo rekile la a, m ta kapab di s on fason nèg yo al eseye mezire yo oubyen y al eseye veyikil blende ki nan men yo a pou wè si y ap ka kanpe batay. Men gen yon bagay pou n konprann byen, wè je nèf. Se lè bagay la dejenere nan men l anpil. Bon zam ni, li eseye l. Je Nèf genyen yon strateji prèske menm jan ak nèg Gran Ravin. Depi l wè kòmsi advèsè l la vini, janb al ap pete, sa pa enkyete l, ou kapab wè se ti bout manch ki devan. Men, lè bon batay la ap fèt la, lè sa w ap wè, strateji ap aplike, zam ap deplwaye. Epwi moun ap batay. Antouka nèg yo mezire tèt yo avèk mesye G9 yo. M ta kapab di la eske se pa yon premye afwontman jist dan la pèspektiv pou kapab eseye veyikil blende sila a ki nan men nèg yo. Antouka nap swiv e nap tann paske pa bliye nou nan yon lojik la pou ta kapab genyen yon fòs ki vini an apui ak Lapolis Nasyonal Dayiti. Gen anpil politisyen, pa egzanple Youri Latortue ki swete ke pou ke nan tout operasyon ki ap fèt, se Lapolis ki pou devan e ke fòs sila li kapab dèyè. E sa ap pèmèt ke yo evite sa n ta kapab rele. Domaj. Paske lapolis konnen espas yo byen, lapolis konn bandi yo byen, e lapolis konnen zòn yo byen egalman. Sa vle di, lè mesye sa yo pwone pou ke se lapolis ki pou devan, ebyen, se pou evite tou ekzaksyon, paske nou sonje, lè Minustah vini, nèg yo te fè anpil ekzaksyon wi. Anpil ekzaksyon nan mache pou kont yo. Ebyen se sa yo bliye yo pa fè. Donk jounen jodi a la a, eske par le fèt ke lapolis tande kapab genyen yon fòs ki vini an apui, ebyen nèg yo kòmanse la a ap souke kò yo. Nèg yo gen cha nan men yo, yo gen aktivite nan men yo, fòk nèg yo mete pye yo atè a la pou yo wè. Eske yo kapab mennen batay la? Pandan nou nan Site Solèy la, ban m tou ba nou kèlke zenfo paske enfòmasyon sa yo te rive jwenn mwen depi kèk tan. Ti batay a distans antre Nèg Gabriyèl ansanm avèk mesye je nèf yo. Sèt gè ki nan fini pa antouka. Fò m di nou ke gè sa a li fè anpil viktim. Menm lè kòmsi se pa vyolans lan ki touye moun sa yo non. Men moun yo gen anpil pwoblèm. M pral ba nou yon ti istwa. Men sa fè di mal. Pa egzanp gen yon bèf. Sa gen kèk jou wi la. Ki nan zòn lan ki mouri. Men kote bèf lan mouri an, li antre de baz yo, je pèp, je nèf. Men bèf lan se pou yon abitan ki rete nan katye je nèf. Tande byen wi! Mesye ki nan var boulva ameriken an ta sipoze genyen ladesans pou ta di moun lan ale pran bèf lan ki pran bal la, paske bèf la se bal li pran. Sa ki parèt on ti jan biza nan koze sila, pa bliye bèf la se pou on abitan ki rete nan zòn Zye Nèf. Ti mesye ki nan var je pèp yo wè gen moun k ap pase, yo di moun ki ap pase nan zòn dèyè kwen mi an, si se pou yo, di mèt bèf lan li ka vin pran bèf lan paske yo pa gen ankenn pwoblèm ak mèt bèf lan. Daprè sa ki rive nan zòrèy mwen. Ebyen fò m di nou ke toujou daprè enfòmasyon sa yo, mesye Jenèf yo di pa lapèn pou yo al pran bèf la, si yo ale, ebyen sa yo jwenn se pa yo. Eske nou konnen bèf sa rete atè, ebyen se chen ki manje l. Bèf la pran yon bal, m panse ke si yo te bay mèt bèf la chans pou l te al leve bèf la, li te kapab kòche l, omwen l ta sove yon mil dola, de mil dola. Men, li pèdi kouray li, paske bèf la pran bal, li pa gen chans al pran bèf la, e bèf la mouri, se chen ki manje vyann bèf la. Donk nan va konprann lè 2 kartye an gè, prensipal viktim nan se moun nan popilasyon an. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Bagay yo rèd. Ban m ba nou yon lòt ti istwa ankò. Paske m gen kèk tan m pa pale nou de Site Solèy. Lè te gen gè antre 400 mawozo ak chen mechan. La je vais vous parler de Alcindor. Misye t al bay ranfò ak Ti Katel. Chen an te fè chak nèg sa yo kado yon machin. Li fè Alcindor kado yon Nissan Pathfinder. Li te bay Alcindor yon machin. Ebyen, Alcindor fè machin li an byen fre. Pandan jounalis yo, 2 jounalis yo te mouri dèyè kwen mi, ebyen, Fò n di ke chen an li menm li voye pran machin li an daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. E Alcindor li menm sanble pa twò kontan jan chen an voye pran machin nan. Kounya la fò m di nou ke Alcindor pa vire sou machin sa a ankò paske chen an te voye pran l. E misye se sou moto l ap vire pou le moman. Humm anpil enfòmasyon m nan mitan nou atè a mesye ok mwen nan mitan nou paske mwen toujou la e lè genyen bougonnen m toujou ap tande nou donk se konsa bagay yo ye nan plenn nan fò m te kapab ba nou kèk ti detay sou dosye sila yo gen yon lòt bagay ankò wi la sa gen kèk jou. Depi ti katèl bay yon ti jèn gason yon kout kòf fizi bò figi. Non ti jèn gason sa a, m kwè se Gwo Jera, se timoun Blancha, natif natal. Ebyen, moun nan zòn nan pa fin kontan. E moun nan zòn nan di, Ti katèl fò w fon poze. Ou pa ka kontinye ap aji. konsa. Gen yon sèten de Tipa. Misye se yon malfektè, misye al leve yon moun nan lokalite Baryè Fèr. Ebyen, moun ki te wè lè misye ap fè degre a, yo ale rele chèf la. E chèf la pran misye, li fin pale avè l epi sòlda yo touye mouche sa a, yo mete dife sou li. Men bò tèt li pa t fin boule. Ki sa k pase? Fanmi! Sitwayen sila a al fè kontak avèk chèf sa a pou yo kapab bay mò a. Aprè anpil siplikasyon, yo rive bay mò a. Men, yo tou akonpanye moun yo paske yo di yo mete l nan sèkèy touswit pou kapab antere l Se nan lide pou pa fè ankenn aktivite mistik sou moun sa a e pou pa voye mò a nan dèyè yo an retou. Epi dènye ti enfo m ap ba nou konsènan Site Solèy, se an Arab. Fò m di nou byen ke mwen tande gon bagay nan plenn nan. Gen moun nan plenn nan gen yon sèl pwoblèm avèk Alcindor. Sa k pase, Alcindor te kite yo kraze makèt. Kafe Bonjour ki sou Boulva Ameriken an. Gen moun ki di, Ti Watson ki pa t nèg plenn lan, li te jere makèt lan. Tout gè ki te konn genyen, makèt la te toujou konn fonksyone. Depi lè Alcindor chèf lan, li mande mèt makèt la yon kòb, mèt makèt lan pa ba li l, epi misye fè sòlda yo kraze makèt lan, epi tou, bloke ponp la. Donk sa vle di, prèske tout bagay ki genyen nan zòn sila yo, yo sanse pap fonksyone paske gen anpil ti egzaksyon kap fèt anba a. Tande! Donk, se tout enfòmasyon sa yo n te gen pou ou konsènan Site Solèy.